Salut bonsoir a tout moun ki ap gade video sa Jodi a mwen pral montre nou Koman ke nou kapab konnen si yo pirate whatsapp telefon nou So se yon bagay ki trè izi, trè fasil nan yon minit 2 segond nap gentan fè sa e map tou montre nou si tout fwa ou pirate lan kòman ke nou kapab dekonekte avèk sa. So gen plizyè fason yon moun ka pirate whatsapp ou men m pral montre nou fason ki pi fasil lan pou moun nan fèl la. So. M pral montre nou kòman ke nap nou menm nou kapab konnen sa so pa okipe nou nap wè ki nap wè moun ki epa moun wap wè sou ki telefòn ke yo pirate lò men si son laptop so men map montre nou kòman ke nou pa nou kapab konnen sa so nou pap rete pale anpil sa ke evan sa ke map mande nou pa bliye si se premye fwa ou vini sou chèn sa. Tape sou s'abonner oubyen subscribe pou ka resevwa tout dènye video ke mwen menm mwen gen pou m lage sou chèn nan. E pa bliye tape sou ti klòch notifikasyon an pou ka jwenn notifikasyon an nan telefòn ou an. Answit pataje video sa. L ap pèmèt nou avanse bokou plis, bokou pli de vu. E m ta renmen pou nou fè m jwenn apeprè 1000 vu. Sou video sa pou moutre nou koman ke nou menm nou kapab pirate WhatsApp on moun. E gen plizyè lot opsyon tou, de tan zan tan map moutre nou yon opsyon. So video sa li dwe gen 1000 vu, 1000 vu anvan ke mwen pase avek lot video ke. Mwen pral lage an ki se kòman pou nou pirate whatsapp yon moun merci nap kontinye ok pou nou fè sa kounya nou pale nan whatsapp la dirèk nou pap fè anpil tan so nap tou monte nan whatsapp la epi nap pran yon lè nan 3 ti pwen yo nap just tape nan 3 ti pwen yo nap pran yon kote ki ekri whatsapp web nou pale ladan. Baw ok la nap wè yon kote ki ekri logged in device logged in device sa sa vle di ke li konekte nan tèl device premye device sa device sa li rele last active today at 10h05 am li di dènye aktivasyon an te fèt jodi an a 10h05 sou yon windows windows Ki se yon laptop, sa vle di ke nenpòt moun ki gen yon laptop li kapab fè sa. Li kapab pran yon WhatsApp ou mete sou laptop li an tou. Konprann? E pi yo di ou li te fè sa a 10h05. Kounya la, yo di ou logged out from all device. Sa ye kijan, sa ye la yo di ou Pou w dekonekte sou tout device sa yo. Kounye a si w vle dekonekte, sa vle di si se pa ou menm ki te konekte l avèk yon laptop oubyen yon telefòn, tankou si se te yon telefòn li te ye, si se te yon telefòn li te ye, yo t ap montre w li konekte avèk yon telefòn, yo t ap di w li konekte a tèl telefòn, men kòm se pa yon telefòn se plitou Yon laptop se sou yon laptop ou wè l ekri Windows, si se te yon telefòn se yon telefòn Samsung li tap di Samsung tèl bagay ok kòm se yon laptop wap wè l ekri Windows kounye a si w vle dekonekte avèk laptop sa oubyen si se pa ou menm ki te fèl konprann si se pa ou menm ki te fèl ou vle dekonekte avèl oubyen si se yon telefòn wap annik tape kote ou wè ki ekri log out from all device sa vle di ke dekonekte sou tout device ke li te konekte yo so se wa annik just ape ladan baw epi yo diw are you sure you want to log out from all device la li diw eske ou sur ke ou vle dekonekte avè nenpòt device oubyen nenpòt telefòn ki te konekte avèw la sa vle wè mye di nou si se pa nou menm ki te konekte avèl La nou dwe gde konekte paske se yon moun ki ap pirate l men si se te ou menm ki te fè l egzanp mwen menm mwen konn abitye fè tankou si telefòn mwen si m pa disponib telefòn mwen nan chaj so m just kite l si map sèvi a laptop la nenpòt mesaj la map jwenn yo sou laptop la ok epi nou ale nan log out si se te an fransè yo ta pral ekri dekonekte paw log out. Epi la telefòn nan pa pirate ankò, li pa pirate pa nè pa lòt moun. So gen lòt opsyon ki pi bèl toujou, lòt opsyon ki pi bèl, te kou lwa pirate WhatsApp san moun pa bezwen konnen, map montre nou nan pwochen videyo, men pa bliye mwen di nou, videyo sa nou dwe fèl gen 1000 view, li dwe gen 1000 view, lè gen 1000 view map lage kòman ke Ou kapab pirate WhatsApp yon moun. Map montre nou koman ke nou menm nou kapab pirate WhatsApp yon moun. Se tout sa ke m te pote pou nou jodi an. Mwen di nou merci a chak moun ki te pran tan e san yo pou yo te gade video sa. Pa bliye pataje l. E si se premye fwa anko ou vini sou chèn sa, tape sou sa abone epi epi aktive ti kloch notifikasyon ki parèt bò kote lan. Konsa wap kapab resevwa tout dènye video ke nou gen lage pou n lage yo. Dènye mesaj. Pa bliye ke retou Kris la, li pwòch. Prepare nanm ou e konsa Jezikri ap kontan resevwa w. Mèsi, a la pwochèn.